Si se nou menm ki te dil ak bouch nou ou tap di nap bay manti ou tap di nap fè foulay ou ta di nap envante pawòl Ebyen medam e mesye nou pral fè ou tande deklarasyon chèf gang Ti Lapli kap dirije gwoup gang ki loje nan gran ravin nan, ou pral sezi tande gwo otorite, gwo chabrak nan peyi sa a ki yo menm mare sosis yo ak bandi e se yo kap voye polisye al mouri e se yo ki nan konbinezon ak bandi pou asasine polisye yon fason pou yo ka gen kontwòl peyi Dayiti. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout! Byenvini sou tvlakayhaiti.com Jodi an se samdi 28 janvye 2023, nou kontan pote videyo sa pou ou boure chaje avèk enfòrmasyon sou sa kap pase nan peyi dayiti medam e mesye. Ebyen je nou di l la ti lapli misye sòti nan silansi tou swit aprè asasina 6 polisye nan lyankou. e divès lòt ankò nan baz e nan Petyonvil, men se nèg Vitelòm yo ki retire lavi polisye sa yo, enben Ti Lapli misye pa rete bouch be, Ti Lapli misye pa rete silansye, Ti Lapli misye pa fèmen zye l sou sa k ap pase a li oblije sòti nan silans li pou l mete koze deyò. Enben nan videyo sa la Ti Lapli bay anpil anpil anpil gwo verite e sou sitiyasyon ensekirite a, Kòman? Enben se nèg otorite yo ankò yn fwa ki ap voye e donk e polisye yo al mouri e anba men bandi, se nèg otorite yo ankò kap rele polisye e bandi yo pou di ke polisye pral rive sou yo mete bagay nan men yo. Ou pa ka pa sezi lèw tande on tèl deklarasyon on chèf gang tankou ti lapli li menm li fè. Enben medam e mesye se pa san rezon lè nou wè operasyon lapolis la pa ka. Donk reyisi se pa fòt anpil nan polisye yo, sa polisye ki nan gang yo, yo rele oubyen voye mesaj bay bandi yo tou, men se gwo otorite nan lapolis la epi gwo boujwa ak gwo minis, ansyen minis nan peyi sa a ki yo menm chak nèg gen ti gwoup gang yo k ap jere, se jan sa a ansyen CIMO Lesauvage misye te fè konnen, tout nèg nan wo kòmandman polis la chak nèg sa yo gen yon ti gwoup gang yo. Enben, nan videyo sa ankò lòt enfòmasyon nou pote pou ou, genyen komisè Muscadin ki li menm lage yon gwo gwo gwo dosye deyò ou pap sezi tande kòman komisè a jwenn konvèsasyon yon pakèt gwo otorite, nimewo telefòn yon pakèt gwo otorite malgre bandi yo pa mete non. Gwo otorite sa yo nan leta a sou telefòn yo, yo mete 2 chif pou non yo, enben komisè Muscadin detekte yo kanmèm paske lap travay de konsè avèk Digicel e Natcom, kèlkeswa nimewo a, enben komisè Muscadin gen posibilite poul jwenn pou ki òm dafè, oubyen pou ki minis, pou ki depite, pou ki senatè nimewo sa ye, ou pap sezi tande, donk ki kantite konvèsasyon gwo chabrak. ki yo menm sou telefòn bandi sa yo. Rete konekte bon ok tout moun, nap tounen pou yon pwochèn videyo. Bon Map salye tout moun sou ti odyo sa an bon nou pral fè la jodia sa depan de lè wap tande odyo a m di tout moun an bon bonswa sa depan de lè nap tande l la tou m di nou bonjou. M pral fè yon ti pale anprann sou kòmsi sou pwoblèm peyi a sou sa k ap pase anprann Ayiti. Jounen jodi a paske m voye je m wè yon pakèt moun ki mal konprann, ki pran pòz tou yo pa konprann, ki pran pòz tou yo fonksyone anprann tankou idyo ke yo pa wè sa k ap fèt la. Jounen jodi a yo tou prè pou yo pran tout sa k ap pase nan peyi a pou yo mete l sou ti nèg li tou. Epi tou li pa janm vre, li pa ti nèg ditou, ki yon ti kras pwoblèm nan sa kap pase Ayiti a la. E m konn anpil polisye konprann vrèman reyalite a menm ke yo pap pale. Menm ke yo pran pòz sou bèbè. Mesye, polisye yo map di nou grenn bagay. Wè sa, jan yo ba nou direksyon an, yo ba nou move direksyon. M panse nou ka regwoupe nou antre nou pou n reflechi, pou n panse, pou n wè kot pwoblèm sa soti jounen jodi a. Nou panse polisye t mouri sa avyen yo, ni polisye k ap mouri nan peyi a. E nèg geto k ap tiye nou vre? Humm nan. E pa nèg geto k ap tiye nou vre mesye. Byen reflechi pou nou wè si se moun nan ki gen to kap tiye nou. Jounen jodi a moun kap tiye nou yo, se yo nou se yo nou bay sekirite, se yo nou pran pou chouchou, se yo nou pran pou Bondye, nou pran pòz nou pa konprann sa kap fèt la, dèske yo pran pòch nou toujou bèl. Lalo tyen ladan yo. Gen yon polisye m tande li t ap pale, yon polisye, m renmen tande misye anpil e m renmen misye anpil tou. Lè l voye je l, li wè peyi a kowonpi nan men l, li wè sa k ap pase, li lage pye l, li kite peyi a. Sa yon poli, sa se yon polisye ki te pran enfòmasyon, ki te vle travay pou peyi l, li wè pa gen espwa pou Ayiti, li lage pye l. Polisye sa m dakò avè l, paske l konprann sa k ap fèt la. Yon pakèt polisye m tande kap revandike depi yo pale yo pale de vilaj yo pale de gran ravin yo pale ou konprann de tout lòt geto jounen jodi a nou menm polisye yo nou gen nou gen kontwòl tout cha yo poukisa jounen jodi a nou pa ini nou nou pa ini nou pou nou fè yon bagay pou peyi a mesye poukisa nou pa kenbe cha sa yo nou pa mache mache sezi tout cha antre lan baz nou avè yo, gonfle venn nou, pou n mache pran politisyen k ap kraze peyi a. Lè n koumanse fè sa, tout ti nèg geto kounye a k pa vle kanpe avè nou pou n fè revolisyon sa, kounye a n ap regwoupe nou tou, pou n fè yo poze jan yo ka poze a. Men si jounen jodi a mesye konnen jan nap fèl ya la e konsa nap fèl m gentan aprann la nou kite toude nenpòt 7 jèn fi anndan gran avin eski moun sa nou touye yo eske yo t pwoblèm nan eski nan jan nou touye moun sa nou menm ki touye moun sa eske nou menm polisye sa t touye moun sa yo eske yo pran nou santi. Ke nou menm nou pa gen fanmi tou nou pa gen madanm nou pa gen pitit. E si moun sa yo nou touye yo se moun nou jwenn a zam nan men yo ou byen ki te pral afronte nou nou viktim yo. Dayè nou konn kot tout nèg gran ravin ye. Nou konn tout enfòmasyon nou konn kot tout nèg vilaj ye. Jounen jodi a nèg savyen ki tiye polisye yo nou konn kote nèg savyen yo ye. Sa vle di si nap fè yon atak, m panse nou menm Pòdpè osi Pòtoprens, nap met tèt nou ansanm, se demantle nap demantle Gravin, nou demantle Gravin. Se demantle nap demantle vilaj, nou demantle vilaj. Se demantle nou pral demantle Savyen, nou demantle Savyen. Se demantle nou pral demantle nenpòt baz nou vle demantle a, nap regwoupe nou pou n demantle l. Men grenn bagay pou n fè si nou menm wè nap fè yon bagay serye, fò nou mache pran tout cha yo. Bon nou kite cha yo pou bay gran nèg yo sèvis, nou kite cha yo pou bay politisyen yo sèvis, bon nou kite Ariel la lan boul figi nou, epi tou nap fè tout sa nap fè yo la mesye, ah mesye, an an resezi nou, resezi nou, wè si e sa nap fè, humm, wè si se konsa nap reyini, si e konsa nou panse nap reyini, si e konsa nou panse nap fè travay la mesye m pa kache pale nou tout ap maron, tande. Nou tout ap maron. Wap wè dechoukay, wap wè gen yon bagay kap leve nan peyi a la, dechouke polisye. Tande! Wap wè mwen te di nou sa. Wap di ti lapli te di nou sa. Nap wè gen yon bagay kap leve nan peyi a la, dechouke polisye. E yon pran nèg geto pap pran nan men nou. Map di nou sa mesye nèg geto yo. Jounen jodi a yon pran malay pou nou. Tande! Malay pou nou. Si malay pou nou li, se nou k pou met tèt nou ansanm, se nou k pou uni nou dabò. Pou nou prann pou nou delivre peyi nou paske nou menm nou pa gen kenn kote nou prale nan peyi nou nap rete nou se ayisyen jounen jodia nou prann sa kap pase sou sa kap pase pou sou peyi a la kap pase sou ayiti a la nou wè reyalite a deja nou wè kouman yo bezwen fini ansanm avè nou nou menm kòm ayisyen pou yo vire peyi a nan yon lòt sans pou yo fè ayiti vin yon lòt ayiti yo pa vle wè nou ankò. Fok nou we sa. Pa pran poz nou gen rankin a entel, entel pa bon, se entel ki bon. Mesye, ann fon gwoup wastap chak neg kap jere yon prann blok yo, ann fon gwoup wastap poun regwoupe nou dabò, san ipokrizi, Yo pou n soti tèt nou nan sa nou ye a mesye mesye nou ke sèl nou menm mesye t ka sove peyi nou wè si nèg sa yo jounen jodi a ki di yo se polisye yo te ka sove yo te ka sove peyi yo solisyon an la se pa bloke lari met popilasyon an lan kouri se pa li k nesesè jounen jodi a e pa sa nèg yo t ap fè nèg yo ta ye regwoupe yo t ap regwoupe yo okay t ap regwoupe jeremi t ap regwoupe yo sa k ap mache kontre mache kontre okap menm jan tout lòt kote menm jan. Tout kote ghetto yo pran sit ka anprann ki ka enpeche yo fè travay yo tap regroupe yo ansanm avè yo mesye depye politisyen t nan peyi a mesye depye nèg nou konnen anprann ki kenbe dwann yo ki sezi dwann yo depye nèg nou konnen ki te fè politik se dwann yo mande depye nèg nou konnen ki te mete yo ki chwazi chèf lapolis pa yo pou yo mete ki nèg depye nèg nou konnen yo te chwazi yo anprann premye minis yo pou yo mete. Jounen jodi a nou tap leve yon bagay, nou tap leve yon bagay polisye tap mete an ti nèg geto, nou tout yon sèl nou ye. An di ti nèg geto, an di ti polisye. E nou tap met tèt nou ansanm, nou koumanse dechouke nèg sa yo nan peyi a la. Fè yo ba nou peyi a blanch, paske yo pa ayisyen. Si yo te ayisyen, jounen jodi a la, e pa sa yo tap fè nou. Se pa konsa yo tap fini ansanm avè nou, e pa konsa yo tap detui nou. Mesye, polisye yo menm di nou kale je nou. Jodi a li lè pou nou wè klè. Jounen jodi a fòk nou konnen nou pa Ayiti pa gen izin ki ni fè bal ki ni fè zam mesye. Resezi nou mesye. Sa nap fè yo la li pa bon. Wè mwen menm, wè jan nap reyaji a la, m pa kache pale nou. E moun kafou fèy nou pral met nan pwoblèm. E moun kafou fèy nou pral mete nan kouri. E sa nap fè a la nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag. Bay serye m di nou la wi sa nap fè nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag non tout sa nap fè yo la pran ti jèn kòmsi yon pran ti jèn fi t sot gran ravin touye yo nou pa ka kanpe dèyè yo paske tout zam gran ravin yo la tout sòlda yo toujou la nou toujou nou ka goumen nou gen brenn nan boudad nou move nou sèl bagay mwen menm gen kèk lojik m antre depi yon nèg pa anmèdem m pa anmèdew wè depi nèg la anmèdem Ou tounen pongon pou mwen, map tounen pongon pou ou. Ou wè moun kafou fèy? Ti lapli kap pale avèk nou an. M pa janm voye moute mwen menm. M toujou di nou sa. Ou wè reskonsab sa polisye yo pran an asepte ansanm avè yo a. Patwon yo ba yo direksyon sa pou detwi kòm si ti jèn fi t sot gran ravin. Touye yo boule yo, nou asepte. Apre sa, nou pap moute radyo pou nal plenyen non. Nou pa pral sou rezo sosyo a pou nal plenyen nou e nou konn sak nan lavi nan deja e poze nou poze e poze nou poze nou konn lè nap desann nou desann pou bon tande ou konnen lè nap desann nou desann pou bon bat pou bat pou anprann ka pou fè bat onè dezè sèl sam ka di nou e sèl sèl sam ka di nou sèlman paske si jounen jodia la. Nou asepte polis yo ap desann bò stad pran ti jèn fi al touye eske ti jèn fi ou konprann lan a gen rapò a sa kap pase ou konprann a sa kap pase ayiti la eske ti jèn fi yo gen rapò a sa eske yon moun ki pa gen zam lan menl gen rapò a sa kap pase nan peyi a la mesye nou gen zam lan men nou si nou vle fon bagay pe si nou vle fon bagay m konnen chak grenn polisye nou konn kote ou konprann nan ki bakòp Yo sitiye. M konnen nan ki komisarya yo ye. M konnen anpren n se regwoupe n t ap regwoupe nou fon gwoup rastap, wastap nou pale. Nou di men ki, men ki, men ki, men ki jan n ap oryante batay anpren pou n mete anpren n gran manjè sa yo deyò mesye pou n jere anpren n pou n fon, pou n fon, pou n fon lòt Ayiti wi. M pa panse anpren n fason n ap reyaji la a se li k vrèman solisyon an non. M panse nou t ap reyaji yon fason. Nou pa ret nan vilaj nou met separatè, nou kraze kay, vilaj vin pi danble. Nou pa ret matisan, nou kraze kay, nou fè sesi, nou fè selo bo, touye moun nan machin kap pase nan machin pou n di gran avin. Nou toujou ret stil danble. Nou fè l nan baz vitelom, men vitelom vin pi danble. Nou fè l lanmò sanjou, li vin pi danble. Chak kote nou fè l, chak kote patwon nou ba nou direksyon pou n fè yon travay, se danble baz la vin pi danble. Menm patwon sa ki oryante nou, ki di nou al kraze ka Vitelòm, al kraze vilaj la, se menm patwon sa tou k ap oryante tou Pou foul nou bal pou foul nou zam tou wi pou pete pou pete zòrèy nou wi bann enbesil mwen sèl ayiti yo m pa nan kote polisye enbesil nan eta sa m pa konn wè polisye nan polisye nan eta sa a di pou n gon peyi chak patwon k moute li vle pran 10 nèg li met nan chèf San yo pa fòme, san yo pa pase nan akademi, yo di nèg sa yo sa yo vin ye kounye a? Yo vin yon sòt de bandi. Kounye a jan m wè polisye ap reyaji nan peyi a la, bandi pap reyaji konsa. Menm pou blag. Kounye a la, anpren kounye a e polisye yo vin pran plas bandi kounye a la. Pandan nou di anpren. Se Gravin ki pwoblèm nan, se vilaj ki pwoblèm nan. Se konprann. Se lanmò san jou, se vitelòm. Se ki tout pwoblèm. Kounya la a, nou menm, nou pa pwoblèm. Nou menm yo pwograme jounen jodi a yo fon kò legal, bandi legal ki pou konprann met peyi a lan sa l ye a. Nou pa pwoblèm. N ap sou men nou tande. N ap sou men nou. E Ayiti pa ka ret konsa. Ayiti pa ka ret konsa. Mesye, jounen jodi a. Lè yon nèg geto tonbe, na konn kouman pou n kanpe. Ou wè yon polisye t mouri jis Latibonit, ou wè kijan polis yo ap reyaji, ou wè kijan yo sansib pou yon polisye. Lè yon grenn ti nèg geto tonbe tou, n ap konn kouman pou n sansib pou li tou tande mesye. An chak chak chèf geto, an n fè yon gwoup wastap Pou n pale, pou n konn sa pou n fè. Tande? Pou n konn sa pou n fè. Paske, konprann, èvè jan, yo, jan nèg yo gentan vin mete nou la, nèg yo ba nou opòtinite, mesye ann sezi opòtinite a. Nou pa t mande. Paske jodi a nou pa fè karate mesye. Nou pa fè jido. Tande? E pa, e pa ponyèt nou, e pa kout pwen n ap fout nèg lan zòrèy yo mesye, zam ki lan men nou. Tande mesye? Si yo ba nou opòtinite nou gen zam, Men se opòtinite sa nou ka sezi l tou mesye nou delivre peyi nou tande. Sèl sa m ka di nou. Anpantoulica mesye pou polisye Kafou fè yo mèsi. Toujou touye ti jèn tifi k ap sot Gran Ravin tande. E ou konnen mwen menm m pa konn bliye. Lè kou pa m yo ap vini yo frajil anpil nou konn sa. E nou konnen w anprann mwen menm m pa pale met la. E pandan jounen jodi a n ap fè l m ap panse pou nou tou wi. Tande, lè map panse, m panse pou bon wi. M pa fè fo panse non. Nou mèt poze nou. Se konsa nou vle reyaji, vle fè l, nou mèt poze nou, map ba nou repons lan tou. M tou di nou sa, map ba nou repons lan. Moun Kafou fè you, pran reskonsablite nou. Tande, moun bò Sanba Arena pran reskonsablite nou. Moun bò estad pran reskonsablite nou. Menm jan nou ka dakò pou polisye yo ap pran ti jèn al touye konsa, nou pa ka di anyen, nou ret bèbè a, e menm jan tou Lè gran avil rete sou tèt lôt tèt mòn an tou, lap file bal lan bouda nou tou nou pap ka di anyen. Nou pap ka rele spre anbre sekou. M pa rele sekou non. Jous m lage yon odyo pou m met pou m bôt met polisye dèyè yo sou men yo pou m demontre sa yap fè a yo konn kote pou yo vin fè l. E yo gen zam yo ka goumen yo gen brenn. Yo pran antredman pou sa. Yo fòme pou sa. Pa fè kou an lach. Polisye t non nou. Se ti bagay lach sa a anprann ki met peyi a nan sa l ye a. Se bagay sousou sa k met peyi a nan sa l ye la a. Nou sousou n achte t figi. E nou visye. Anpil polisye visye nou ye. Jounen jodi a nou tou prè pou nou vin mande m pou lekòl pitit nou, pou nou vin mande m pou m peye, anpwen n ap peye kay pou nou. Kounye a menm jounen jodi a tou, nou ka rele m tou nou di men sa nou vle fè pou peyi a tou wi. Se yon trèt manch long nou vle prete nan men m tou pou nou delivre peyi a, m ka prete nou li si nou pa vle fè batal ansanm avè m, m ka prete nou li wi. Jounen jodi a nou pa ka, nou pa ka sifize nou di nou kanpe, kounye a n ap pran pòz, n ap bloke machin, boule machin, bay moun oubyen vòlè. Bann gang. Nou pi gang ke nèg geto. Nan inifòm sou nou nap vole. Epi tou nap pran poze nèg ki tout vole. Mwen mparèt tout kòm wi. Di nou sa mparèt tout kòm. Pasem konnen ou konn peyi sa e degajew pou sove pouw. Tout nèg tout nèg e gengsè yo ye la peyi sa. Ke ou te kel te kel te premye minis, kel te senatè kel depite, tout nèg sa yo tout se vole. Wè si nèg sa yo pat vòlè, jounen jodi a, e pa kòb yo te, e pa kòb la tap al pran yo yal bati, pou yal achte bèl kay lan peyi blan, al fè yon ta de bèl bagay lan peyi blan non menn. Yo tap bati lan peyi yo, peyi yo tap gen sekirite, gen bagay yo pa tap sitire lan peyi a la. Wè a mwen tande nèg yo sitirel, ou konprann pou yo mete nou lan pwen kote jan nou ye a pou nap mal viv, nou tout nou tout vi nou an danje. Nou tout nou tout ap viktim. Nou tout ap pran kou. Sa vle di ou pa viktim jodi, yon ti sè w ka viktim, yon ti frè w ka viktim. Tande. Jounen jodi a kòm ti medam sa yo pran yo pran la yal touye yo la sak pou di l pa gon sèl ki polisye gon frè l ki polisye sak pou di l pa gon tonton l ki polisye kouta ti moun nan dèske l ret lan geto li se bandi ou konprann nou ka konprann nou ka pran nal detui vil pandansetan nou konn kot bandi yo rete nou fout lach kòm polisye yo fèk koumanse kare touye nou paske se patwon nap e patwon nap fè nap fè plezi wè moun nap fè plezi a se li kap touye nou ke nou pa wè l. Nou pa janm wè ke moun nap fè plezi a li kap touye nou. Jounen jodia nou la poun bay sekirite epi tou nap viktim nan ensekirite? Bann enbesil. Yon sèl bagay map di nou mesye, yon sèl bagay map di nou, opòtinite yo te gentan bann, yo ban nou opòtinite a deja. Depi chak nèg geto pa gen ipokrizi nan kè yo, yo pap fè patwon plezi, yo bay politik la vag paske nou menm nou menm ayisyen nou pa amezi poun fè politik. Pase politik ayiti fèt twò sal. Mesye ti nèg geto yo mesye touye je nou sou politik sou politik la fè nou konnen w pran non yo ban nou an ann sezi non an menn pou n pou n sou pou n delivre peyi a sou ke nenpòt fòm pase jounen jodi a nou wè tout sa nou fè wè tout sa nou fè ou wè kouman bagay la ye li toujou rete tanplay yo p ap ban nou lòt non non ke kidnapè ke vòlè nou pa gen nou pa gen pwoblèm a non sa non polisye k mouri savyen yo Pito andan gran ravin yo yo tap fè kidnapin wi yo tap la toujou wi cheri tande pito yo pran yo te lage nou nan avi de rechèch kòm vòlè wi ke yo te gen lavi tande ou wè polisye sa pito nou te zanmi m m te peye nou chak mwa nan nan sa paske nan sa map pran e pran m pran pou m bay moun ki pi mal jounen jodi a nou t gen ministè leta remèt nou ministè pa gen lajistis pa gen leta tande e tout moun fè jistis tèt yo. Tout moun jere vi yo jan yo kapab. Ou wè jounen jodi a si emant tap peye nou, nou pa tap mouri nou tap la toujou. Men patwon yo la jounen jodi a nou ka mouri, men yap fè tout estrateji pou yo pran cha a. Zafè nou menm ki mouri. Tande! Lè yon cha rete yon kote, yo fè tout estrateji nèt pou yo rekipere cha a. Men lè nou mouri yo pa fè estrateji pou yo rekipere nou. Bann san sal. E tou nap di nou bann nou polisye, nap mache touye inosan nap di nou polisye, nap mache bloke lari, fè teyat nap di nou polisye. Nou konn sa pou nou fè byen pwòp. Nou konn ki direksyon pou nou pran byen pwòp. Mache dechouke politisyen, e sa pou nou fè. Bay patwon yo do. Ann fon sèl a nèg geto pou nou kouri apre nèg sa yo. Antre cha yo lan baz, se sa pou nou fè. Pou nou kouri apre nèg sa yo. Ou konprann sak pou fèt pou peyi a pou l fèt. Ou konprann? Konferans nan nan konprann siyal nap voye ale a pou n voye l. Konferans nap bay la pou n bay l. Nan nan bagay yo anpil wi se gwo pawòl wap pale la men komisè Muscadin di nou non e pou lenstan gen plizyè moun ki tap plenyen non se don zòn sou Kòman zòn sa rele ankò sou fon dènye lèzanglè te gen yon ekip nèg la ki anvi al enstale lòt bò a la e gen anpil aksyon yo kòmanse fè sitou nan nwit nèg yo ap kòmanse atake moun antre nan kay moun tire sou moun nèg yo ame de machèt etc arm a few kòman sa ye eske gen kontwòl sa anba a. Komisè, bon m mande w sa, bon m mande w sa avan m kite w ale, paske m pa t envite w, m jis pran w pa sipriz, e mèsi paske w reponn. Bon m di w, pote, klarifye sa, paske m renmen fè sa, m renmen raple sa, m sonje gon epòk, m pa m sonje zòn 2019, 2018, 2019, 2020, zòn Chalon, zòn Savann Wès. Zòn sa yo te difisil daksè pou anpil moun e gen anpil sitwayen t viktim ladan yo, ikonpri 2 polisye, menm si gen yon polisye m kwè Joslin misye te rele, ke nèg yo te fiziye misye zòn Chalon lòt bò a, yo te menm boule misye yon bagay konsa etc. Donk, kòman w ta pral fè pou ke w rekipere zòn sa yo te sanse fin gate? Monchè, m te gen misyon pou nèg yo, ok avèk tout misyon m, m debake, m fè misyon an jan m te genyen l lan. M pa fè operasyon anba a, m fè misyon sou nèg yo. Mwen enfòme, mwen konn kiyès nèg yo ye, m konn ki bò nèg yo ap dòmi, m debake, m pran nèg yo. Epi jodi a nèg yo pa la ankò. TT, Jodi a majorite moun ou wè k ap plenyen, k ap pale yo, Nan pa Yo m pa pè nèg yo e nèg yo konnen m pa pè nèg yo Konprann? Non pa gen pwoblèm non Pa gen pwoblèm Sa di se je Nou konprann Nou gran timoun nou konprann se je a Nou ka santi sa Paske m pa wè misye vrèman gen yon lame Men komisè gen moun ki plenyen tou ki di ke Ou pa sèlman gen polisye k avè w Ou gen de zenkoni ki avèk ou E nèg sa yo pa ta fin gen bon renome Kisa w ka di peyi a sou sa? Negatif, si ni ou nega responsab politik, ke popilasyon an di l, ke moun Miyagwa an di l. Ou sa vle di, menm si yo pa an, menm si yo pa gen inifòm pnh, se polisye yo ye? Polis nasyonal ke yo ye. Polisye yo ye. Menm ke lòt yo wè yo pa abiye. Non men ou konn di pafwa ke ou debaka nèg pa ou yo, pafwa gen yon lè m tande ou t ap pale, ou di ou demaka, ou debaka nèg pa ou yo ki pa, epi ou kite lapolis yon lòt kote. M te panse se yon lòt ekip ke w genyen. Non men nou sèl ekip la, m pa gen 2 ekip. M yon sèl ekip la k ap frape avèk mwen ojoudejou 24 sou 24. Ok. Ki relasyon, bon, bon, bon, Komisè, bon m mande w sa paske ou konnen ou ap pale sou youn nan pi gwo emisyon peyi a, se toupatou moun konekte. Di mwen non, e nan gran Sid la, tout moun konekte w sou plizyè medya. Pa egzanp, gen M radyo, gen radyo Tele Simon entènasyonal ki konekte w sou prèske tout Sid la. Gen radyo Dor egalman lakay ou, nan Nip. Bon m di w, gen moun ki kritike ki di ke komisè Muscadin ta gen relasyon avèk baz Krisla. Ki sat verite nan sa? Sa e manti li ye. Pou kelkeswa rezon an, ap plede misye se te verite se te ou tap tneye ak on nèg. Sa a se nèg mwen nan ki petèt jalou mwen e bon e nèg ki jalou ou konprann ki bezwen fè buzz kap pale anpil. Mwen menm m pa gen m fè buzz mwen menm. E sak fè mwen menm m pa tann m pa janm bay presyon. Se de fason poum pa janm pran nan presyon. Sa nèg la di sa a bon ou konprann se on nèg petèt ki petèt kap desann answit li. 24 sou 24 Bon bagay. Nat Gom 24 sou 24 Dayè Nat Gom tap viktim la avèk Digicel di kote de di kote de mache mango se nèg Nat Gom yo ki te ban mwayen machin pam nan pa ka fè operasyon sa yo paske yo konn machin pam nan depi yo konn machin pam nan ap vini yap kouri. Dakor m pa konn jovenel donk gen bagay m pa benyen tou ok donk jodia la e pou nèg yo desann ankò nan tou a al re koupe cheve pitit la ankò si yo kapab tèt chaje jodia bon ase bon.